Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le samdi 4 mars 2023 3 mars 2023 bagay yo te rèd nan belè uhmm la polis mete pye l atè a la polis fè yon veritab demonstrasyon men sa ete yn viktwa de kout dire tande byen sa map di nou an wi. Lapolis mete pye l atè a an granmoun. Lapolis kòmanse ap lave baz Belè. Kempès oblije al refijye li kèlke pa pou kapab respire. Epi la pral genyen de nouvèl estrateji nan batay la. Ekoute pou kisa lapolis deplwaye paske Solino di ke sa k pase a yo pap ka kanpe gade l. Ki sa k te pase? Ojuste, de zòm ame, yo menm pote boure nan blòk sila a, pa erè, tande byen wi, lè nèg yo rive la, men moun yo ap kite zòn yo. Pandan moun yo ap kite zòn yo, nèg yo di konsa nou pa bezwen kite zòn nan, paske nou pa vini pou fè mal. Men moun yo tèlman pè paske te genyen anpil detonasyon, ebyen moun yo kouri kite zòn nan. E te gen yon fi ki pran yon bal nan tèt nan mache a. E m ta kapab di sa pwovoke anpil kolè pa bò kote de polisye ki yo menm anlè a. Jodi a la nèg yo di y ap bay yon replik e nèg yo deplase pou al bay replik la. Tande byen sa m ap di nou. Lapolis gen tan rive anpil kote nan Belè. Genyen dife ki mete nan anpil kay. Yo ta menm fè m konprann ke yo ta mete dife. Nan kay Kempès, sa mwen mete li okondisyonèl. Kempès oblije ale kèlke pa. Men tande byen kòman batay la ye. Nèg Izo yo te atè a. Nan dezyèm manch batay la, youn ap repouse lòt. Kounye a la tout nèg kanpe nan zòn yo. Men pa le senple fè ke nèg Izo yo vin deplase, ebyen lapolis. vin pote boure. Paske depi gen cha, ou ta kapab di se lapolis. Lapolis pote boure. Lè l pote boure, ebyen, lapolis kòmanse ap vale tèren. E Kempès oblije, paske gon teyorèm nan sa ki gen a wè avèk batay, Sa konn rive ou kouri se repliye ou repliye. Paske dan la vi yo di nou ke ebyen il fo prandre dè rekil juste pou avanse. Men m ta kapab di bagay la te vreman myèl pou nèg Belèr yo. Kounya la pral gen yon strateji. Kèlè la strateji? Gen yon moun nan batay sa ki nan je pèp. Se Izo Vilaj de Dye. Izo di li pap kite Belèr pèdi batay sa. Moun Belè di yo kwè nan Pèpetyèl Sekou, menm si gen 2 nèg la ki kache dèyè Pèpetyèl Sekou pou ap voye moute kont RL Prod. Men, gen anpil lòt tou ki ap priye ki di, Manman Pèpetyèl, m pa kwè w ap kite nou pran afwon sila. Batay la vin rèd, batay la rèd. Kounye a la! Izo vin voye de twa dinozò. Alò m di de twa, anpil nèg. Epi lè nèg yo rive la, batay la mare pou de bon. Gwo batay la epi nèg yo repran zòn yo san bri san kont. Dan le kan de lapolis fò n di ke enfòmasyon vin jwenn nou kòm kwa genyen yon mò. E genyen de blese. Sa m ap mete li okondisyonèl. Epi nan kan Belè la, konnen nèg yo te gentan, anpil nan yo jwe pye yo, ta sanble pa gen mò. Kounye a la, ki sa ki pase? M vle ke nou konprann byen, men si m chita sou teyori batay la, w ap wè se yon veritab espageti. Men si n al nan kote pratik la, w a fini pa konprann ke, Ebyen, jan mwen ba w eksplikasyon an w ap konprann li. Tande byen, pou teyori a s on veritab espageti, l ap difisil pou demele li. Men si n al nan pratik la n ap di ke gen yon batay, gen yon batay Bèlè Rasolino. Eske nou konprann? Men, gon batay tou je nèf anvi rantre ladann. Eske nou konprann byen sa map di nou? Kounye a men sak pase. Genyen yon solda pou ti makak. Ou kwè nan baz ti makak misye, misye rele Neyemi, misye pran bal kè nan blòk koridò basya. Lè misye pran bal la. Kounya la nèg yo fache. Kounya la fòm di nou ke polisye yo yo kanpe an gwo bout bèt. Anpil moun bat bravo pou jan polisye yo te deplwaye men nèg yo fon dènye estrateji la ebyen nèg yo gen kontwòl sitiyasyon an. Gen yon cha ki te an pàn paske gen yon premye eleman enfòmasyon ki te vin jwenn mwen kòmkwa Nèg yo ta debrate cha sa a anba kout bal. Men cha a se anpàn li te anpàn, yo ranje li sou plas, yo ale avèk li. Men, kite m di nou ke se pa yon batay ki ko ap fini. Paske jan m ap gade batay la la, se pa yon batay ki ko ap fini. Pandan Ti Makak voye sòlda, Izo voye sòlda nan dezyèm tranch batay la. Epi se konsa. twazyèm tranch batay la ki pral parèt on ti jan pi bosal. Men m gon moun m ap felisite pou jefò li pou kapab perenize lapè a nan mitan yo. Moun sa se Krisla. Rayi chen an di dan l blan, Krisla fè tout strateji. ki posib pou wè si nèg yo pa rive la. Kris la a aple ses acolytes au sein du G9 en famille et alliés pou di mesye nou pa oblije rantre nan batay sa an nou pa antre ladan l paske nou gen yon lapè n ap jere la an nou jere l. Izo rele lòt nèg yo. Pou di mesye ann jere kestyon lapè sila. M kwè Vitelòm li menm li rele Gabriyèl. Antèn nou wo wi. Pandan nèg y ap pale nan telefòn tankou jan Mòvàn konn di sa nou tou kapte sinyal yo. Epi nèg yo rete la. Men tout nèg dakò ke fòk yo ta rete nan lojik sila pou gen yon veritable fair play. Men par le fèt ke polisye yo wè yo gen yon pye davans. sou nèg yo yo tou kontinye pote boure e lobjektif se te rive pran bèlè epi rive sou kache dife tou bagay la tap bèl wi mesye men nèg yo vin rive yon kote yo fè bak yo ale donk sa ta vle di an kelke sòt ke la polis te kòmanse make pwen nan batay sila moun ki pral. on ti jan parèt destabilize bagay la se nèg Izo yo. Bon, fò m di nou byen, pandan batay la ap fèt la, nèg Kanaran yo deplwaye. Tande byen sa m ap di nou an wi! Yo eparpiye. Ki sa y ap fè? M ta kapab di sa antre nan kad yon divèsyon, obyen yon sòt de repons ak divèsyon k ap fèt pou youn kapab gen pye sou lòt. Paske dan sèt batay, li ta sanble ke nèg je nèf te gentan mete pye yo atè a tou. Bagay yo anpil wi. Kounye a, pandan nèg yo tande sa, nèg yo tou pote boure nan blòk yo, epi y ap fè echanj avèk lapolis. Tande yon ti son non. Gade yon koral. Anpil bas nan koral yo. Anpil bas. Paske se toujou konsa. Paske ti peyi sa map gade mwen telman gen pov ladan. Men si se pou zam mezanmi. Gen bagay konsa. Si se pou koral. Neg isi konn koman pou yo fe moun tande koral. Sa vle di bagay la te red. Bon. An rezime m ta kapab di nou ke. Neg yo mete kempes deyo. men sa ete yn viktwa de kourte dure. O sen de la polis, ebyen on va etidye tout lè strateji vizan a reprandr kontrol de sètèn zòn de la rejyon metropolitèn de Port-au-Prince. Eske se ap fasil? Se la polis ki gen plan nan menl? Se la polis ki gen cha? Obyen veyikil blende? Se la polis ki konnen koman? li pral batay. Men fò m di nou byen ke nèg yo te vle pou ke yo pa t rantre nan lojik sila. E fò m di nou tou Solino pa t sou batay. Konprann byen wi! Tankou jan Babekyou konn di sa, sa kapab rive ke ou rete, ou pa vle batay epi yo vin fouye men nan bouch ou enben, ou mòde! Eske n konprann sa m di nou an? Par le simple fait ke gen 2 nèg la ki te fourvoyer de chemin epi nèg yo rive, Yo fè moun kouri epi repons bay. Konprann sa map di nou an wi. Se paske jan de emisyon sa yo, yo frajil. E m pa vle ke pou pèsonn pwente m di dwa. Tout moun ki te fè pòs va wont an retou. Se osi senpl ke sa. Men o final m ta kapab di ke pa gen Pòtoprens ankò. Ou pran bon repo. Ou pran blòk Dèlma, ou pran Belè, ou pran Kwa Dè Boukè, ou pran Petyonvil. Alò yon bon pati nan Petyonvil la. Lè w ap gade pou wè tout sa k ap pase, sa w di tèt ou. Tout bagay fini. Paske yè, m te gen de twa moun, Solino. E le pire se ke Nan zòn m rete a, gen de twa moun Solino ki vini. Men jodi a la a, te genyen de twa lòt moun Belè ki vini. Paske bagay la te gentan rèd, moun yo kouri. Donk se pou m di nou ke, a chak fwa bagay la rèd, li toujou rèd pou sila yo ki nan mas defavorize a. Li toujou rèd pou frè n ak sè nou yo ki nan geto a. Donk, Pa gen lojik pou nèg ap sipòte lagè antre frè ak sè ki ap viv prèske nan menm zòn. Jounen jodi a la yon moun Solino kapab fè manje, a de pa li travèse l al bay yon vwazen nan Belè. Poukisa oblije gen bouch long? Antant ki pou genyen? Ke tout nèg jere zòn yo? E pi, gon lè k ap rive n ap fini pa rann nou kont ke zam ki nan men nou an, fòk nou itilize li a bon esyan. Fòk nou itilize l pou kapab bay pèp la sèvis an retou. Lè sa a y a di, nèg sa a, m pa plis kwè misye te bandi non. Paske misye te gen yon sans revolisyonè lakay li. Li te yon moun ki t ap batay pou pèp. Eske nou konprann? An tou ka, se konsa bagay la te ye o nivo de Belair e nou espere ke nèg yo a jwenn yon konsansis, ya jwenn lapè pou bal sispann tire nan tèt sila yo ki pi mal nan sosyete a. M pral kite nou avèk yon rapò akablan gen anpil nèg la ki kapab pa al nan eleksyon Paske gen yon rapò ki sòti pa bò kote ULCC ki endekse euh alò rapò sa al jwenn enstans konpetant yo ki endekse plizyè nèg la ki yo menm pa abilite oubyen ki pap kapab al patisipe nan pwochèn eleksyon. Poukisa? Se paske nèg sa yo pa fè deklarasyon. Patrimwàn Nasyonal. Tande byen wi, ULCC bay enstans konpetan yo yon lis 7 ansyen senatè ki pa fè deklarasyon patrimwàn nasyonal yo. An nou swiv e tande byen wi, petèt yo ta kapab site yon non silvouplè. An n tande ansanm avè m. Le Directeur Général, Maître Hans Jacques Ludwig, prezan an la circonstance, e plie maintenant, sans perdre de temps, de prononcer se propos de cirkonstance. le 25 août 2022, lutte contre la corruption avait en ces lieux tenu une cérémonie de transmission de dix rapports d'enquête aux autorités de poursuite. Cette transmission faisait suite aux dix premiers acheminés à la justice en août 2021 une régularité bien ancrée dans la détermination sans faille qui guide le plan d'assainissement total de l'administration publique que nous sommes en train de mettre en œuvre vents et marées. Aujourd'hui encore, ce 3 mars 2023, l'USCC répond dignement à sa mission salvatrice de protéger les biens publics en tenant pour responsables ceux et celles qui pillent les maigres ressources de l'État. Fidèle à nos objectifs clairement définis et méthodiquement exécutés, en ma qualité de gendarme anticorruption de l'État, qui conduit la politique anticorruption du gouvernement de la République à travers la principale institution chargé de la moralisation de la vie publique, je transmets neuf rapports d'enquête après des investigations minutieuses des enquêteurs au commissaire du gouvernement au fin de mettre immédiatement l'action publique en mouvement. Ces rapports, fruits d'un ensemble d'actes complexes et de démarches éreintantes, mettent en lumière le niveau de gravité de la situation, d'opacité, d'absence évidente de transparence et d'honnêteté dans quasiment toute l'administration publique nationale. Qu'il s'agisse du Parlement, des collectivités territoriales, des organismes publics de sécurité et d'assistance sociale, des universités publiques, des institutions scolaires, des entreprises publiques, des organismes autonomes et des, ministères, ces rapports bien argumentés exposent pour le moins le visage le plus immonde de la corruption en débusquant les pratiques illégales qui s'imposent en système. Il dévoile combien ce mal irrigue en grande partie la sphère publique. Mesdames, Messieurs, cette entente tacite entre différents secteurs, notamment les institutions de l'État, autour de la malversation et de l'impunité, justifie avec clarté le classement peu envieux d'Haïti sur la carte mondiale de la mauvaise gouvernance. Nos rapports, en ciblant généralement la corruption dans les écoles et dans les universités, sont plus que de simples documents juridiques bien construits qui établissent des actes de corruption. Ils ont aussi le privilège de plaider pour une société vertueuse qui rejette le vol, la facilité, le gaspillage et la perversité dans la gestion de la chose publique et de la vie publique en général. En identifiant sans équivoque les agents infracteurs et en favorisant le contrôle citoyen de la société civile, ces rapports de l'unité de lutte contre la corruption portent en leur propre sein les sanctions appropriées en attendant que la justice se décide de jouer le rôle pour lequel elle existe. Sur ce, je voudrais attirer l'attention de toute la société et de la population dans son entièreté que de 2006 à 2019, l'unité de lutte contre la corruption a acheminé aux différents parquets du pays 46 rapports d'enquête. De mon accession aux commandes de l'institution en date du 27 juillet 2021 à août 2022, mon administration en a transmis 20. Un total de 66 dossiers pour une seule condamnation, pour sept acquittements, un non-lieu et 60 dossiers non traités et qui pourrissent dans les tiroirs de la justice dans l'indifférence totale et révoltante. Ce bilan établit le cancer, que le cancer, appelé corruption, se nourrit de l'impunité. L'absence de sanctions à travers des procès par les autorités judiciaires conforte les corrompus et les corrupteurs dans leurs salles de zone. La veille que désormais l'UNCC décrète dans la surveillance et les suivis de ces dossiers, comme l'autorise le décret du 8 septembre 2004, espère provoquer un changement de comportement dans ces neuf rapports d'enquête transmis aujourd'hui, lesquels rapports démasquent les infractions de détournement de fonds publics, de trafic d'influence, de fausses déclarations de patrimoine, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, de passation illégale de marchés publics, de prise illégale d'intérêts et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Les institutions concernées sont le Sénat de la République, la Caisse d'assistance sociale, CAS, l'Université publique des Gonaïves, UPAD, la mairie de Pétionville, le lycée Faustin Soulouk de Petit-Gouave, l'autorité portuaire nationale, APN, et l'administration générale des douanes, AGD. La redevabilité doit être au cœur de nos actions comme autorité investie d'une mission de service que chacun, en ce qui le concerne, assume avec le courage qui est le nôtre sa part de responsabilité. Les sanctions ont une portée dissuasive, c'est-à-dire elles peuvent encourager, elles peuvent décourager les tenants de cette machine infernale qui cause au bout du compte autant de mal au pays que ceux qui kidnappent, qui violent, qui assassinent et qui provoquent des déplacements massifs forcer des femmes et des enfants sans défense. L'UNCC encore une fois demande des comptes aux personnes indexées dans ces rapports d'enquête. Par ailleurs, je décide de transmettre au commissaire du gouvernement cette requête demandant la poursuite de sept anciens sénateurs de la République qui n'ont pas effectué tant à leur entrée qu'à leur sortie de fonction leur déclaration de patrimoine sous le couvert de leur immunité passagère. Ils n'avaient pas choisi d'obtempérer à la sommation à eux signifiée par l'UNCC, leur demandant de se conformer à la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine. En conséquence, au constat de la violation de cette disposition à la fois constitutionnelle, conventionnelle et légale, L'USCC requiert l'interdiction totale de l'exercice de leurs droits civils et politiques et de famille, particulièrement le droit de vote et d'élection, à l'éligibilité dans toutes les charges, responsabilités et fonctions publiques pendant au moins 5 ans, du l'ex, cette Pour finir, j'en profite pour rappeler à l'attention de toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qu'après cette grande journée incitative organisée mardi dernier dans les locaux de l'ULCC, les sanctions seront immédiatement recommandées et appliquées contre les récalcitrants. De notre lieu, au nom du gouvernement de la République, qui fait de la bataille contre la corruption une priorité, l'ULCC agit et agira avec régularité et dans la sérénité dans la conduite des enquêtes pour des faits de corruption. Pour ceux et celles qui viendront après nous, on va certainement continuer. Après les propos de circonstance du directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, maître Hans Jacques Ludwig Joseph, en cette occasion de remise officielle de dossiers, de rapor dankèt e de rekèt pour defo de patrimwan a la jistis, se mentnan le moman pour le direktè jeneral de remètre senbolikman un kondanse de lansanble dè dosye au komisè du gouvèneman.